Mwen kite Ayiti le 21 Jyen pou m te vin patisipe le 23 Jyen dan yon aktivite de kolèk de fon ke m tap fè nan Miami pou dyaspora a, avèk dyaspora a, pou pati MTV e pou kanpay ke m tap fè ouvèteman pou m te prepare m kòm kandida a la prezidans dan lè pwochèn eleksyon. E m kwè ke o moman ou sa sa tap fèt, Anpil moun te vin te vin dakò ke mwen te youn nan pami, m ta ka di de ou twa, kandida majè, enpòtan ki ta pral nan eleksyon sa. Mwen patisipe tou le 22 jen mwen panse dan yon yon meeting avèk dyaspora a, stil town hall meeting dan Haiti Cultural Center e se pou sa m te kite Ayiti avèk lide ke mwen t ap retounen avèk osi blokaj fon anpil nan antrepriz mwen yo e mwen menm pèsonèlman e nou te pran avoka imedyatman, mèt Madistin, ki pou te defann nou e mande ke manda darè sa a pa t kapab, li pa t gen fòs. Donk, imedyatman ke aktivite ilegal sa yo, d'un pouvoir qui avait décidé d'utiliser toutes les machines de l'Etat Prezidan Jovenel Moïse. Asasina sa a pa mennen peyi a pi byen, nou tout wè ke asasina sa a mennen peyi a nan tchouboum. Son asasina ki fèt kont yon Ayisyen, son asasina ki fèt kont yon Prezidan de la Repiblik, son asasina ki fèt lakay li, de manyè brital, nou pap janm, paske Reginald Boulos, MDRHaiti, youn nan bagay nou toujou kondane se lavyolans. Nou pa t chwazi pran lavyolans lè n te deside fè konba politik pou chanje sistèm la. Nou te met anplas yon piblikman yon enstriman politik, nou te mete kò n deyò, donk m pa kwè ke Reginald Boulos t ap janm nan afè vyolans. Men ban m di w Robenson, m gen dwa fè dizan m ap di ke m pa gen anyen pou m wè de lwen ou de prè, anwo, anba, adwat, agoch, nan sa k rive a le 7 jiyè e ke m kondane fòteman. S on asasina ki tris pou peyi a, trè tris pou peyi a. Men, m gen dwa fè dè zane m ap di w ke sa m pa gen anyen m wè ladan l. Ou konn sa m swete, Robinson? M swete ke yo kite lajistis fè travay li. M swete ke la limyè swa fèt totalman. sur l'asasina du prezident Jouvenel Moïse. Paske se sol sa par rapport au fait que ton adversaire politique, ce qui n'a pas fait sens, parce que moi, un petit bagage. Si pendant la campagne Donald Trump, il t'a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir, il t'a assassiné Hillary Clinton, ou pensez que dit c'est Donald Trump qui tue Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent, et puis parce que je suis adversaire politique, c'est moi qui t'a Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, je reviens sur ce que je disais. Mhm. Je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel, que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis. Se sa m ta renmen, paske se sèl sa k pou pèmèt mwen leve tèt mwen di mesye, nou wè m te di nou m pa gen anyen m wè nan bagay sa a. Donk, e ankèt sa a m santi l ap pyetine e m ta swete ke gouvènman an, m ta swete ke entènasyonal yo ki arete sèten moun e ki etranjman m ka di, m pral di yon ti mo la a, ki fò etranjman di ke tout sa yo pral prezante an tribinal fò l rete kache. Non menm fò ke bagay yo rete ouvri pou pèp ayisyen konnen Je ne les ai jamais rencontrés, mwen pa konnen yo ditou, je ne connais pas Monsieur Jaar, je ne connais pas Monsieur Andal, je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé, m pa janm patisipe, m pa konnen moun sa yo ditou ditou. Se premye fwa m tande non Doktè Sanon, se lè y arete Doktè Sanon. M konn tande, m te konn tande non Samir Andal, men m pa janm rankontre l, m pa konn ki moun li ye. E daprè sa m konprann la jistis an Turquie sot pran yon desizyon pou li. Mwen pa ran janm rankontre mesye Jaar, mesye Jaar sa a, paske gen anpil Jaar an Ayiti. Pa bliye se nan men yon gwoup Jaar ke m te achte Nissan, men sa pa gen anyen pou wè avèk mesye Jaar sa a ki te deja gen demele nan le tan avèk la jistis amerikèn. Je ne la connais pas, je ne connais pas mesye Rodolphe Jaar, je ne connais pas madame Coq, je ne connais pas mesye Samir Handal, je ne connais pas doktè Sanon. M pa janm rankontre yo. M pa janm pale avè yo nan telefòn. Trè byen. Ok. Mètnan, e, ban m di nou, e, nou, nou, okontrè, kòm, kòm, kòm òm politik, nou, obligasyon nou se tè le chwa ant le moindre mal et le chaos total. Swa n t ale nan moindre mal, swa n t ale nan chaos total. E le moindre mal, nou te gen yon diskisyon, te gen yon premye minis ki te demisyonè an fonksyon. Te gen yon premye minis ki te nome, men ki pa t ko enstale. Donk, il fallait trouver, il fallait être créatif, fò n te jwenn yon solisyon ki te pèmèt ke rapidman peyi a pa degrenngole nan kawo. E se sa k fè ke nou menm trè rapidman MTV te rantre nan yon seri de dyalòg avèk. Te gen yon deba serye sou kesyon sa a. Si prezidan Jovenel pa t voye Paleman an ale e prezidan Jovenel te chèche yon akò nan sa k t ap chèche paske te gen yon gwo diskisyon sou afè fen manda sa a, debi manda a e ot. On aurait pu trouver une solution kote ke manda prezidan Jovenel fini 7 fevriye 2022. Le problème c'est que prezidan Jovenel tire yon bal nan pye l ki pou te la a lè sa a? Èske pa t dwe gen eleksyon dabò? Èske li pa an reta sou tout sa Trump te fè yo? E il faut dire aussi ke nou pa t janm ka jwenn yon solisyon de ranplasman. Yon prezidan an fonksyon, il fallait respecter, fò n te respekte dènye volonte l e nou ankouraje ke gen yon rasanbleman ki fèt otou de Premye Minis Ariel Henry. Men m ap sinyale twa bagay pou nou. Premyèman, lè yo siyen akò 11 septanm ki vin, m ta ka di, antre gimè, lejitime Prezidan Ariel Henry, e fò m di w ke nou pa siyen le 11 septanm, nou siyen le 12 septanm. E nou siyen le 12 septanm paske nou te vle make ke nou pa t santi ke akò a sifizan. E nouzavon remi le 12 septanm yon lèt O Premye Minis Ariel Henry, pou nou di li nap siyen akò a. Men fòm di nou yon bagay. Le l'accord est important, il est essentiel, li nesesè, men l pa sifizan. E dezyèm bagay nou di, se ke, e map li pou ou, Dan le kontèks aktyèl, nou kontinye ankouraje fòteman elajisman akò sa a, ensi a tout lòt aktè politik yo, pou ke nou jwenn yon apò enklizif ki pote lapè, ki pote la pwosperite, ki pote la sekirite nan peyi a. M panse, m panse ke nou pa ka asime responsabilite lè nou pa jwenn e, e dizon wòl nou. Bon, bon ret nan akò a. Ban mwen yon kad, non, tann mwen, kite m fini, kite m fini, kite m fini, koute, kite m fini. Wi. Soti nan akò a vle di ke w ap retire responsabilite? Absoliman pa, se serè iresponsab. Mentnan, èske nou sòm ensatisfè de laplikasyon de l'accord? San pou san wi. Nou pa dakò sak fèt la. Kòman w ta pa panse yon pati kankou MTV? Kòman w ta ka panse ke w Reginald Boulos? Kòman w ta ka panse ke nan sans sa a, nan sans sa a e nou ta ka kontan ke kidnaping ap wonje pèp ayisyen jodi a? Goud la fè 150 goud. Nou konnen tout sa pèp la ap manje se enpòte l enpòte. Donk chak fwa goud la pran valè, Se lajan, kòb, pri matyè premyè, matyè, pwodui de premyè nesesite k ap monte. Pèp la nan grangou, nan, nan, ap viv. Anfèt, le climat d'Haïti est invivable aujourd'hui. Nou pa ta ka kontan de sa, nou pa ta ka satisfè. Nou sòm totalman ensatisfè de la jesyon di Premye Minis. Men ban m di w yon ti bagay, an lese la kò epi sa fè kwa. Okontrè, il faut être à l'intérieur et j'appelle. L'accord n'appartient pas au Premier ministre L'accord appartient aux signataires de l'accord. Et je fais appel ce matin aux signataires de l'accord pour se mettre ensemble avec les nouveaux responsables de MDV Haïti, pour se mettre en accord avec le camp des journalistes, pour se mettre en accord avec la pour se mettre en accord avec PHTK. Il faut la grande réconciliation nationale aujourd'hui que c'est que c'est que c'est les signataires se mettent ensemble l'accord n'a pas c'est pas la accord a pa pou Ariel Henry accord a se pou tout moun ki siyen l o kontrè si m soti ladan l m pa gen wòl ankò kote m ka eseye m m avanse fè avanse pou ke jodi a nou ka jwenn yon solisyon ki pèmèt nou atake